Tvlakayhaiti.com Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa a ke nou pote pou ou. E pandan nap pwofite di mèsi ak tout moun, tout sila yo, tout konpatriyòt, kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, e ki toujou rete konekte sou tvlakayhaiti.com nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou ebyen sou sitiyasyon peyi a e operasyon dechouke bandi ke lapolis ap mennen operasyon gason pa kanpe operasyon degrengole bandi ebyen jodi a la te gen anpil anpil kout bal ki tap chante. Nan fò jak e se ta nèg vitelòm yo ebyen ki ta pete bal konsa panik lan te vrèman anpil nan fò jak nan pènye bagay yo pat dous tou men vitelòm la sèjousi misye deside se tout petyonvil la pou l kòmande e misye deja pran anpil anpil anpil zòn ti kote l poko rive yo donk se lè lap konte la donk e pou l rive e nan nan zòn sa yo ebyen vitelòm misye ki li menm fè konnen pouval se pou li. Anben lap kontinye frape lap kontinye fè sa lap fè a la a paske pa gen nèg ki ka fèl anyen Frantz Elbe depi ou wè misye di lap lage voice yo deyò Frantz Elbe pozel donk se tout rezon sa yo ki koz anben ou wè Vitelhomme kontinye ap teyorize popilasyon an konsa kontinye ap asasine touye moun kotel pase nan peyi a e nan depatman latibonit tou anben lapolis jodi a mete pye yo atè ak lame. Te gen gwo kè kontan, te gen gwo fèt e popilasyon an tap fè e lè yo wè lapolis anvayi konsa pou vin kanpe fas nèg Savyen yo, bandi Savyen kap e fè e defè depi kèlke tan, enben lapolis ki arive mete kèk sòlda anba kòd la e gen moun ki di yo te tou dwe fizye nèg sa yo paske yo bay anpil pwoblèm. E se youn nan gwoup gang e nèg save yo ki fè anpil kidnapin e kidnape nèg sa yo. Donk se bagay tèt chaje paske se youn nan gang ki matirize moun plis lè yo kidnape w selon sa anpil moun temwanye. Nou ka wè nan lòt gwoup gang yo lè yo kidnape yon moun yo pa fè l pase tout mizè sa ke nèg save fè moun yo pase. Kit ou te fanm ou te gason mèt te timoun enben nèg yo ap woulo anba baton. Avèk anpil fil kouran nèg yo mete ansanm pou yo bat moun yo, se yon bagay tèt chaje, gen moun ki mouri tou nan men nèg sa yo, lè yo kidnape moun nan, yo fè moun nan pase twòp mizè, e sa w tande a la moun nan mouri, ebyen yo tou jete l nan rivyè, mèdamzimèsye se yon bagay tèt chaje k ap pase nan depatman Latibonit lan, presizeman nan komin Lyankou, nan Savyen, enben bagay yo pa dous menm menm menm, nou pral envite w gen detay. Nou pral envite w tande kòman sa te ye, pa ezite abòne, like, pataje, kite yon kòmantè, n ap tounen. E bonjou, bonswa, nou salye tout zòn yo, son plezi ebyen pou nou menm nou kapab enfòme yo, nou prale dirèkteman o nivo de latibonit patikilyèman nan komin lyankou ebyen nan minit ke nap pale la genyen yon fòt ki delegasyon polisyè ki yo menm ki rantre o nivo de zòn nan e nap di ke Se delegasyon sa a ke anpil moun te asiste, genyen polisye tou dou, kote yo menm yo rantre, ebyen se bon anbyans ki genyen nan minis la o nivo de Liancourt, pwiske n konnen apre evenman ki te rive nan dat mèkredi ki te 25 janvye 2023 a, kote ke te genyen bandi sa yo ki te arive touye 6 polisye, yo pran 2 machin E lapolis o nivo de depatman latibonit yo gen 6 zam nan men yo ebyen polisye polis nan mit ke nap pale la se e kò yo yo toujou ebyen sou e sipèvizyon ebyen sou siveyans gwoup gang sa ebyen ki sanse ap opere ebyen o nivo de latibonit ebyen nap di ke nan minit ke nap pale la anpil moun nan popilasyon an yo menm yo bat bravo kote ke yè yo te netwaye e komisarya ebyen nap di ke maten an kote ke. E te gen sa m ta rele e byen bonè maten an gen polisye ki nan machin blende te arive fè yon gwo kout filè tou nan zòn Morodwè e byen bò lekòl nasyonal la kote ke yo arive mete lapat sou yon jèn gason e byen misye rele Sonic e byen ke tout moun konnen e se nan sa men daprè tout dènye enfòmasyon yo e byen misye li menm E li tire cha a, ebyen li ta kouri, men li rete konnen ke misye te konn ap sipòte misye kòm nèg ki nan zak antèn, ebyen bandi e sardin ki yo menm ki ap kidnape moun, ebyen pou kounye a, ebyen nap di ke misye li nan men e lapolis, ebyen dapre tout dènye enfòmasyon e ke nap di w e ki arive jwenn nou la, ebyen jan ke e se nap gade pou nou wè e polisye udmo yo ki Yo menm ki arive debake o nivo de Lyèvpou, enben anpil moun nan popilasyon an yo menm yo kontan, yo ap pran plezi yo kote ke yo menm yo di ke yo pa ka rete san lapolis paske se avèk lapolis ou kapab konbat gwoup gang yo, enben jan ke nou sanse ap gade imaj ebyen nap wè se machin udmo e machin lapolis blende a ki li menm li debake la ebyen popilasyon yo menm se pa defèt ebyen anbyans yo yo menm yo ap kontan la kote ke se anba anpil anbyans nan minit sa ke nap pale la ke popilasyon onivo de zòn nan yo menm yo santi. E aplodi ebyen polisye yo jan ke nap gade ebyen imaj la ebyen nap di ke la polis o nivo de depatman de latibonit ebyen ki e komanse ap souke kò yo ebyen pandan ke e nou gade nou wè e popilasyon an ebyen jounen samdi a ki yo menm ki sanse e kontan yo gen bran e branch bwa e nan men yo kote ke yo menm. Yap di viv la police ebyen sa li menm se jodi samedi a men foul moun sa yo ke nap gade ki sanse e mache la ebyen se sou zone depi se vè 9 è nan maten kote ke te gen polisye ki nan zone liancourt ebyen nou menm sa pap vini pou kapab pote sipò ansanm avek popilasyon an yon popilasyon Se ki li menm ki lage de bwa balanse ebyen nap di ke se anpil moun ki yo menm jounen jodi a ki kanpe devan la près lan pou yo di ke yo remèt lapolis ebyen komisarya piske nou konnen ke se o nivo de popilasyon an se yo menm ki te arive fè li genyen tou selil rezistans anti gang sajyen ki nan komin lyankou yon lokalite nan chandè deklare ebyen mayi ak griye ebyen pou. Paske dan de moun nan lokalite Chandè te deklare yo pap kouri e kite lakay yo pou vòlè gang Kalyon yo kap mache fè cho tout kote men selil rezistans Lyankou nan Chandèl yo deklare Latibonit dwe lib ebyen se pou sa ke yo menm yo arefèt yo sinyale ebyen tout gwo espri ki sou zòn nan ebyen pou yo kanpe goumen kont gang Savyen e ki yo menm ki panse ke yo se mèt onivo de depatman Latibonit ebyen jan ke nou santi. e ap gade la imaj yo yo menm ki santi e vini la kote ke e nap di ou onivo de popilasyon an ebyen nan zòn sa kote ke se anpil anbyans ansanm avèk e bwens bwa e nan men yo yo menm yo santi ap mande avèk otorite yo fè tout sa yo menm yo konnen ebyen pou yo kapab konbat gwoup gang ame sa ki sanse ap teworize popilasyon men pandan ke gwoup gang ame ebyen nap teworize popilasyon an genyen lòt gwoup gang nan ki rele kokorat san ras ki li menm ki Okipe ebyen zòn latibonit ebyen nan minit ke nap pale la ebyen yo okipe zòn la kwa piyis ebyen anpil moun ki nan popilasyon an ebyen yo gen de kritik yo fè fas ansanm avèk ebyen direktè depatmantal la kote ke yo di li pa posib pou yon wout nasyonal pou ke gwoup gang li menm li sanse okipe l men pa genyen polisye e ki li menm ki reponn e prezan ebyen nan zòn nan kote ke se bandi yo ebyen ki gen gwo zam fann fwa nan men yo ebyen. N ap retounen nan lakou Lyankou, ebyen imaj sa yo menm y ap montre nou kòman ke moun yo menm yo bezwen yon ti anbyans, moun yo menm yo bezwen pou yo viv anpè, ebyen dèske lapolis li menm li te vini la, ebyen nou pral gade imaj pou n wè kijan sa gen pou l te ye, ki kontantman ki genyen bò kote popilasyon lyankoutwaz la ki yo menm ki mete ban kote ke yo menm yo t ap di viv lapolis, viv lapolis, ebyen lapolis li menm ki debake. Pa rete anyen la, sa vle di se kolaborasyon, bay la polis lan chans, bay lame an chans pou yo fini avèk gang yo medam mesye, nou bezwen viv hein, popilasyon an vle viv, an nou avanse e pradel jan nap swiv la medam mesye se serye hein, se trè serye. Wi jan ke nou sot ap gade li ebyen nap di ke popilasyon an sèlman ke nou bezwen viv anpè ebyen nap di w Pandan semèn sa a, n ap gen anpil gwoup nan bandi savyen yo ki tonbe. Yè swa ankò, gen 5 bandi savyen ki arive tonbe. N ap di ke se popilasyon an. Piske yè te gen polisye ki te pase nan komisarya a, yo panse ke popilasyon li menm li te lage kò l ba yo. Ebyen, yo menm yo te ale pou yo t al fè yon ladènye onivo de zòn Chandèl, onivo de komin Lyankou. Ebyen, moun yo yo pa egare. Ebyen yo pa lage kò yo, ebyen nou panse ke gen anpil moun nan popilasyon an k mande pou lapolis li ta kolabore ansanm avèk gwoup islamisk sa yo e kote ke yo mande jan ke nou menm nou di w li o nivo de lapolis ki li menm ki sanse ap travay la men popilasyon an mande pou lapolis li menm ta kolabore ansanm avèk yo paske yo menm yo ap di piske nou konnen ke polis yo pa anpil men popilasyon an plis. Fè kè gouvènman ke lap dirije a yo swete pou yo jwenn konkou anbriyon ebyen lame Dayiti a pou kapab konbat gwoup gang ame yo. Ebyen yon delegasyon ki te gen nan tèt li premye minis la Ariel Henry yo vizite fòs lame Dayiti kote Ariel Henry ebyen li menm li defen Yon tablo sonb ebyen sou fenomèn ensekirite jeneralize peyi a ap fè fas ebyen li pwomèt gouvènman li an li pral deplwaye tout estrateji nesesè ebyen pou kapab frennen zak bandi yo ebyen pou al retabli lòd avèk sekirite nan peyi Dayiti ebyen pou sa fèt premye ministè defakto a ki mande konkou anbriyon lame Dayiti a ke prezidan Jovenel Moïse te mete ebyen sou pye avan yo te ansasinen l nan dat 7 jiyè 2021 pase a ebyen nou pral fè w koute. E piske n konnen gen moun ki te mande li, enben nou pral gen chans pou n kapab kontribye nan deklarasyon an. Enben n ap di ke daprè yon jounalis ki li menm ki di entènasyonal la akize enben gouvènman nan kesyon peyi lòk, enben nou konnen ke gen anpil sanksyon la yo pral gen pou yo kapab pran kont anpil moun ki yo menm ki nan gouvènman e pa sèlman nan gouvènman. Enben n aprann ke jounen jodi a nan kad. E dosye Biden nan, gen anpil moun la, sitou de polisye ki yo menm ki te bay tèt yo misyon nan Fantom, ki t ap Fantom 509, anpil polisye ki yo menm ki te nan lari k t ap fè dezòd, ebyen non yo, yo menm yo p ap kapab ale paske yo menm yo nan cho. Ebyen nou konnen ke nan kad dosye Biden nan tou gen anpil lòt moun ankò ki yo menm ki nan sitiyasyon difisil nan prèri apre. Jis yon segond, pandansetan, bon la, bon nap salye konfrè nou, Guerrier Henri, lè nap poze kesyon mennen msye, kisak fè egzakteman nou wè ke la nap gade bò ekip André Michel, bò yon ti gwoup oliga, bò ekip Ariel Henri, yo tout yo cho, yo te ekstrèmman detèmine kote ke yo tap mande pou yon fòs etranje antre anndan peyi an. Epi nou menm nou souvan konn ap dil ou menm ou konn toutan ap dil e ke jisteman ensekirite ki la son ensekirite ki pwograme ke se menm gouvènman sa ki ap peye moun fè kidnaping ki ap peye moun pou kapab gon fòs etranje anndan peyi an ebyen m pa konn si nou te gen chans tande boukante lapawòl pou pa di Guerrier Henry misye di selon sous li selon kontak li se de aprè sa k vin jwenn li ebyen wi Youn nan rezon ki fè kominote entènasyonal lan pa bay apui yo a Ariel Henry nan kesyon voye fòs etranje an Ayiti, se paske, daprè rechèch yo, daprè sèvis entèlijans yo, pa bliye m te di w ke gen plizyè nan mesye sa yo ki atè a la, ki an Ayiti la, an sivil la, ok, ki pami lafoul la. Ebyen, daprè Guerrier, misye di w ke jisteman, se paske yo wè ke yo vin konstate, yo verifye, yo fini pa wè ke jisteman se menm leta sa, se menm gouvènman sa ke ou menm ou t ap denonse a, ke nou menm nou t ap denonse a, yo fini pa wè ke se menm gouvènman ki te premye faktè nimewo 1 nan ke son peyi lòk. Nan ke son peyi lòk lan, ebyen wi, se te menm gouvènman sa ki t ap peye gang, peye bandi, e pou mete ensekirite. Ebyen jisteman, ou tout tan ap pale de sa, nou tout tan ap pale de sa, ebyen moun k ap fè mal la, w ap toujou fè mal. Men kanmenm wap fon erè kanmenm. Wap fè plizyè erè epi se atra se apati de erè sa yo ki fè ke ou pral peye sa. Ebyen se ekzakteman sa kap pase la medam mesye, kote ke nou menm nou te konn ap denonse ensekirite, mesye yo mete yon ensekirite tèt degre poutèt kisa? Moun ap mouri kadejak ap fèt, timoun pa ka al lekòl poutèt kisa? Paske yo bezyen entèvansyon, yo bezyen entèvansyon, yo bezyen entèvansyon. Ebyen se ekzakteman sa Kominote entènasyonal la, yo gen sèvis entèlijans yo, malgre yo pa bon tou, men ekip ki sou pouvwa sa, yo wè klè ke se yo k dèyè sa,